Li pran valiz mwen. Al jwenn yon dèv retire pou ou. Wè? Nou wè ti moun. E mizè m radyo ap pase la wè avèk rad. Li fin danse mes amours. Nisa tap danse, tap pala gon konpa la. Hadje. Res ti retwouve e. Li pot valiz mwen. Angeline dev retire pou ou. Wi. Nou e ti moun. E mizè m radyo ap pase la wi avèk rad. Li fin danse mes amours. Nisa tap danse, tap pala gon konpa la. Hadje. Li pran valiz mwen. Al jwenn yon dèv retire pou ou. Wè. Nou wè ti moun. E mizè mwen a di ap pase la ou. Avèk rad.